Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse avèk kè dosye ki konsènen la polis men ekoute nou gon ti zen la konsènen izo vilaj de dye pou nou y a de jan ki yo men m afiche yon sèten ostilite e ki pare pou kapab antre nan lojik la pou fè yon kanpay. Kont Izo sou rezo sosyo e Izo a repondu. Se la grand polemik. Ale se parti. Yon endividu apreyande yon zam a fe rekipere par la polis. La polis nan vil Sen Mak posede ak arestasyon Berthony Mercius alyas Ti Blan pou tet yo jwenn li an posesyon yon zam a fe ki pou la polis nasyonal Dayiti. Zam sa li genyen an. Ebyen endividi te pran ni nan kad atak ame ki fèt kont sou komisarya Freycino le vandredi 27 septanm 2019. Manm baz 7 segond Berthony Mercius avwe nan kad premyè odisyon li ebyen li te achte zam sa nan men yon sèten de Ti Greg ensi koni pou yon valè 1000 dola ameriken. N ap raple ke 3 pistolè kalibre 9 milimèt, 3 boukliye, 2 fizi kalibre 12, plizyè batri ak pano solè, ebyen bandi yo te pran yo nan kad atak sila. Poukòlye la, Berthony li menm plase an gardavi annatandan suit jidisyè yo. Gen yon tèt chòv ki nan batay la tou wi, ya un certain de Max Cito Bellevue, yon evade de prizon, daprè lapolis, apreyande par lapolis nan Jakmèl, Max Cito Bellevue alyas Tipan apreyande par lapolis nan vil Jakmèl nan avni La Libète madi 11 avril 2023, nap raple ke ebyen sitwayen sa se yon evade prizon li kondane a pèpètuite pou meurtre, asasina epi tou asosyasyon malfetè. Sa si se vre, m ta kapab di lapolis pran yon gwo pwason. Tande byen, Le polisye Anderson Destin entèpele pou afilyasyon li nan baz 5 segond. Polisye Anderson Destin jwenn arestasyon li madi 11 avril pa Biwo Afè Kriminèl, bak, yon antite nan Direksyon Santral Polis Jidisyè. Ajan sila ki li menm jwenn arestasyon li pou prezime afilyasyon ni ak gang 5 segond ki baze nan vilaj de Dye ki dirije pa Johnson Andre alyas Izo. Polisye sa sòti nan 26 yèm pwomosyon la polis nasyonal Dayiti, Anderson Destin li menm genyen bon jan kominikasyon konpwometant tande byen avèk kè chèf gang ki rele Izo e yo presize ke dènyè konvèsasyon an se te nan dat 18 mars 2023. Pou kouwè li la gen yon pwosedi jidisyè ki deja louvri nan dcpj an atandan yo defere li par devan otorite konpetant yo sou dosye sila. Tèt chaje mezanmi. Kòmsi pou jan peyi a ye la pou polisye kontinye. ap kole dèyè avèk gang se sam te di non kòmsi ou ka sezi wè gen de nèg la kap envesti pou voye yon dizèn moun al fèmen nan lapolis epi lè moun sa yo sòti se moun ki pral ba yo sèvis an retour tèt chaje wi bagay yo vrèman rèd wi nan peyi dayiti bon ann pase nan dosye ki konsène izo vilaj de dye m tap swiv yon live yèswa kote ke gen plizyè sitwayen yo menm ki pale. Men, jist avan, fòm di nou ke plak izo a li bay pwoblèm. Plak izo jwenn nan YouTube la li bay pwoblèm. Paske, lò ap gade wè yon nèk tankou BIC, yon nèk tankou Belo, anpil moun ta renmen gen 100K pou yo kapab gen aksè ak plak sila paske se yon onè. Men ekoute yo poko kapab. Mikaben te la l tap soufri. Lè Mikaben te a, m pa konnen non, te kon 71 ka antre lè 2. Men m kwè swa Izo te a 91, Mikaben te a 71 konsa. E pi Mikaben vin mouri. E pi anpil moun ap pale de sa e nou menm tou nou te pale l nan RL Prod. Un homme a l'instar de Mikaben. menm 1 milyon de vu bon ayisyen se konsa paske se lè w mouri yo konnen w egziste yap bat bravo yap di a se te w bon moun bon bagay bagay sa yo e gon pakèt lòt moun ki dèyè a la tou ki ap batay pou ke yo ta kapab jwenn 100 k pandan m sou kesyon youtube la map fon ti ouvèti pou tout ti jèn ki vin nan youtube paske bon se kapab yon chemen de reyisit men ekoute. Anpil prekosyon paske kounye a la fòk nou eseye toujou pale avèk moun ki la lontan nan youtoub, moun ki gen yon 200 ka, yon 100 ka, moun ki ap frape byen lontan paske preske chak mwa youtoub vini avèk de nouvèl règ. E fòk ou menm ou on tayim. Ou pa sèlman rete sou rezo a la ap pran vwa ap fè pyese kole men fòk ou al gade pou wè nouvèl règ. YouTube mete an aplikasyon yo pou ke bon ou pa peri paske on moman chèn ou an ka efase brèf kounye a la plenyen sa yo eske moun sa yo pa gen rezon pa le fèt ke yap plenyen mwen menm si m pot ko gen 100 ka m panse ke se yo nan bagay ki te kapab fèm kite YouTube men erezman ma 300 ka e m pa moun ki nan one man show sa m deranj pa tro paske le pwoblèm se son lè ayisyen bokou de jan me trèt de bandi bokou de jan me trèt dalye de sa ban de rakay men ekoute menm moun sa yo wè kap joure kap pale anpil se menm yo menm ki al moute sou rezo a pou fè izo gen de èm nan yon mizik pou fè izo gen de pwen senk èm nan yon mizik e menm twa èm sa vle di de milyon Konprone byen, pa gen 3 milyon bandi nan peyi Dayiti. E ran mwa fou sa, j m pa kwè gen 100 mil bandi. Si ta gen 100 mil bandi, konnen pi fò, se ti bandi pwèl pete, ti bandi a kouto. Gen ti bandi m konnen la ki pa menm gen yon telefòn entelijan. S on telefòn ede m peze ki nan men l. Donk, pa mwayen pou ale sou rezo sosyo pou al gade izo. E menm lè te gen 100 mil bandi. Donk chif sa pa tap pèmèt ke Izo fè 3 milyon. Konprann byen wi menm lè nèg yo tap gade l 10 fwa pa jou. E Izo a 100 ka. Sa bay pwoblèm. Mon pwoblèm se pa Izo. Mon pwoblèm se pa plak Izo gen an. Mon pwoblèm se son nos Ayisyen. Paske pandan yap plenyen yo di a yo pral fon gade. E gon pakèt kote m rive mwen mal mennen ankèt. Gon pakèt kote kap jwe mizik nan peyi Dayiti. Kote ki gen aktivite kè kontan lannwit? Mizik Izo se Pekenyo rèd! Dènyeman la a, m gade anwo, m gade anba, gon ti kote k ap vann byè bò lakay la, lè m al foure kò m la nan yon kwen, ou konn ki mizik nèg yo ap jwe la? Gwo bout Izo! Kounya la a, nan va di m, antouka TT, w ap plen anpil brother. Mwen map plen anpil tou men m vin konprann pèp ayisyen paske wap sezi wè moun wap pale pou li a se li menm kap trete w de bandi. Ann tande Izo. Bon, map salye tout moun nèt ki pral gad videyo sa, kèlkeswa peyi ou ye. E lapli Kris ki li bay bougòy, Vitelòm lanmansonj ou Jeff, Babekyou, Iska, Mikanò, Gabriyèl, Kempes. Ti makak. E. Luckson dèdè nou twòp. Ti mepri kòman ye kòman ye. Map salye pnh. Map salye Ariel Henry. Map big up dcpj. Nou tout se ayisyen. Map salye Theriel Delice. Theriel Delus respè. Madan man vann moun sal. Li son moun santil ye. E fanatik mwen yo. M pa wè komsi kijan m ta di nou mèsi. M pa janm pral itilize mo a pou m di nou mèsi non. E. Moun ki di yap travay pou Ayiti yo humm bon tande fanatik mwen yo ann mete yo klè fanatik izo yo ok YouTube li banm trofe a epa pou lòt anyen banm men li pou mizik map fè yeah pou mizik map fè paske mizik mwen gon janl rive sou moun ou wè sam diw la mizik rèd ok yo mele a em. Yo men dayem sa poko anyen m poko fè anyen lan mizik la kounya la gen anpil ayisyen epa tout pou yo ta kontan sa kap fèt la oh izo antre lan mizik si misye te ka ret lan mizik la nèt ou wè sam diw la hein ki ti plim sak sou mwen la ah lèfini ma retirel hein pou misye ret lan mizik la nèt bagay sa yo si misye ret lan mizik la nèt li tap bon hein. Epa sa pou n ta kontan? Bon kounya nap di oh non yo pa sipoze bay misye plak eeh an li pat paj li tel bagay bon se se bon se mizik la ki fèm ekate yon seri de sesi sela bay zam kounya la nap di report chanel. Si platfòm sa yo se ayisyen ki te dèyè yo kounye a la fap li di lèt ok pou nou fin di lèt yo izo pa seum nan kisa kòmsi ok kounye a ok fuip yo di lèt nou te konnen izo pat pastè kisak pral nan menl. Lèl lan menm dwèt map grate mpap just rete map gadel konsa Koman pral fè gen plis bagay ki fèt nan peyi a plis sesi sela plis bagay epi wap di ou renmen ayiti ou priye bondye pou mret lan atis nèt wap di ripòt ripòt ripòt humm atis mafya mond lan fanatik mwen yo fèm rive a 1 milyon moun gon lòt plak mbezwen ok male nap pale paske mpral dòmi la gen 2 blan k sot Etazini k vin kote m la pral ale. Izo deja reponn pou di bon ekoute li menm moun pa bezwen egri de plak li patati patata se fanatik yo wi fanatik yo anpil humm fanatik yo anpil e pa sèlman babekyou krisla ti lapli euh iska moun sa yo k gade izo men anpil moun gade izo tou nèg yo plen pa le fèt ke yap gade pou wè yon seri de fanm kap vin danse pou izo wi gen tout moun sa yo nan sosyete a paske nou pap fè peyi. Si Nou tap fè peyi serye e ke la polis li menm te vle asime responsabilite li, bon m panse ke Izo te kapab jwenn aktivite sa omwens. Men ekoute, pa gen peyi, pa gen dirijan, aktivite kè kontan tout tan nan vilaj. Osi senpl ke sa. Brèf, kounye a la nou pral tande kelke sitwayen ki yo menm antre nan yon lojik komsi dyabolizasyon Izo a travè rezo sosyo. Mwen jalou de misye. Paske, mizè paran m avèk zanmi pwòch fanmi m ki te kontribiye, ki te jwenn 55 mil dola ameriken pou m te sòti anndan ke m te ye a, se youn nan kòb sa yo. Lè m wè pil lajan sa yo, misye ap kidnape moun, ap tiye moun nan konn yo ap vin moute live la, ap vin di m ke pawòl pa, èske, wi se yon pwoblèm li ye, paske m jalou. M jalou de sa nap denonse la. Nou pral sou paj yo nou wè w. Depi nou wè yon moun ki follow moun sa yo, nap fè screenshot, nap pran foto nou pou n mete w pami lè bandi map mete nou sou paj mwen an. Pa epi m pa vle moun vin poze m kesyon de mizik la. Nou pap pale de mizik. Nap pale de peyi. Se Ayiti nap defann la. Nap lè n rive sou mizik lan nap wè l klè. On bagay ki on bagay ki senp li ye mesye. Sa nap fè a la li bon e pou peyi a lap bon. Nap kòmanse sou misye poun fini sou lòt yo. Manidji m plis santi wap pale pa rapò avèk yon eksperyans veku Non brother. e avèk Non baz. avèk anpil sajès bro. Non zanmim. Ou wè hier brother, ou wè hier brother, ou wè hier brother, mwen kriye, mwen sou tripotay brother. Mwen sou plizyè fowum e tankou nan telegram Pou map gade yon jèn gason brother Nèg yo rache retire tèt li Epi gade kò a bat baz Li pa pou mete yon fanmi baz Mesye Mesye ann serye mesye Baz se pa paske m te kidnape ki fè map pale de gang non brother Gade kotem ye a la Lap di Pase m konnen edmi an plen kòb antèn yo wo. Yo ka peye menm moun ki nan antouraj mwen Men bon Bondye nan syèl la Men maestro M pa kab gade yo nan figi m chak jou sou rezo a. Bondye pa depann de sistèm ayisyen an So w nwa, si po w menm koulè avè m, w ap konprann sa m di w la. Si bandi te depann de sistèm ayisyen an, se sistèm, se gouvènman ayisyen an ki t ap founi oubyen ekonomize bandi ki Ayiti yo. Ban m ba w yon ti mosyon sou sa w ap di a. Baz, Bandi an. Gen bandi, gen gang epi gen teworis tande byen. Nèg sa yo pa bandi. Banm ba w kijan gang sèvi. Non peyi gang la. Ok. Baz, ou wè gang, gang pa teworize yon popilasyon baz. Se pa wòl yon gang. Ou konn sa k on gangster pa vre mesye? Gang se yon gwoup de moun ki gen pwoblèm a yon lòt gwoup de moun, yon lòt gwoup de gang. E sa l ta sipoze ye? Nèg sa yo pa sa maestro. Nèg sa yo se kanibal. Nèg sa yo se teworis. Nèg sa yo, yo nan, y al, moun ki pi mal la, moun ki pa ka jwenn di dola, se yo menm yo pran l lè yo kidnape l. Moun la, yo konnen. Achel. Ou konn wè gang ozetazini oubyen kanada oubyen e an frans itali yo gen mafya gen gang banm ba ou banm ba ou ou konn wè yap yap rache moun mete nan bourèt yap rache jenn fanm yap kouche jenn timoun Sou twotwa yo menm. Nèg la pran kamyonèt k ap soti Matisan k ap antre, ki pral, ki pral Leyogàn. Li pran tout moun ladan l. Timoun 13 an, li mete yo sou ran an piblik, y ap, y ap fè kadejak sou yo. Epi pou yon nèg ap vin la ap vin di m ke Izo pa youn nan pwoblèm peyi a. M pa di w l se, m pa di w l se li nan, m pa di w l nan sous lan. Li pa nan sous lan. Men, men, Nou komanse revolisyon avek izo. Mwen menm m pa vle wè nèg sa yo sou rezo a. Epi depi se nèg, depi se moun, depi se jèn fanm kap voye flè, kap voye kè pou yo, nap antre nan nap antre nan wòl yo, nap fè foto yo, nap pibliye yo poun moutre yo se se gang parèy yo ye, yo fè pati moun sa yo tou. Baz, ou wè la a, depi nan fè peyi, pa gen, wap benyen toutouni ba yon kache lonbrit. Ou pa ka pale, pa moute nan live lan, pase live sa a, nou pa sitire vòlè. Gade, m pa vle moun, pou m ap vin pale politik la pou m vin ap pale m de mizik. M pa mizisyen. Lè m ap pale de peyi m, m pa mizisyen mwen menm. Paske, tout mizisyen, m pat mizisyen lè sa a, lè nèg yo, tout, t ap fè mach pou yo te mete Jovenel deyò. Pase tout atis ki te fè sa yo, yo te di ke a la minit ke Jovenel deyò, nap gon rale mye nan peyi a. Peyi a vin pi mal. Eske w wè youn lan yo ap mande yon ti pitye? Lè yo pa ka al fè bal an Ayiti, yo ale Sendomeng yal fè l. A vle di baz, m pap ka pran l nan men yo bòdè, m pa ladan l. M prefere kache anba yon dekonb. Map fè mesaj mwen pase. Lè revolisyon rive, m pa ba w manti, m ap pran avyon m ale. Wè, apre kidnapin mwen, m te di m pap janm al Ayiti. Yè m leve mo a. Mwen leve mo a yè baz. Paske, dapre analiz ke m fè, nan peyi sa m ye la a, Ozetazini, m imajine m gon paspò ameriken nan men m la, kwè m, nan dezan, twazan, avèk paspò m lan, m pap ka kite peyi sa. Se kanntè m pral pran pou m al Ayiti. Paske Ayiti peyi refij mwen. M pa ameriken baz brother son citizen ameriken m ye kwèm wap gen paspò nan menw nan menw pap gen avyon yo pap kite nou youn kite peyi sa nan de twa zan ankò nap pran lòt moun. Yeah I mean yeah banm desann I mean sa vle di cuz sim pran pale la. M ta vle pase 2 grenn moun ki la. Manidji fòm diw e. M tande w la men fistrasyon an se tout ayisyen ki onèt ki genyen l menm jan avè w. Ou wè sa m di w la tout ayisyen ki onèt, tout ayisyen ki konnen e yon sèl peyi yo genyen yo pa gen 2 rechany se ayiti l rele. Klè. Men fò m di w men e jan w ap pale m santi m nan ou paske mwen menm tou yo te leve m gen moun ki di se bòz. Sa w di m la? Wi yo te leve m 12 avril ki pral vin la fè 1 an depi yo te leve m. Ok so sa vle di se pa ou menm selman se de moun ki pase anba men kidnapè sa yo kap konprann fistrasyon lan men moun kap moun ki gen mwayen pou izo oubyen nenpot kel kidnapè a voye yon 100 dola ameriken ba yo voye yon 200 dola ameriken ba yo yo pap konprann mwen menm fè 11 jou lan men neg sa yo anba nan savyen ok so pandan m pral jwe latibonit yo leve m ok m pral jwe latibonit e m pase pa sendomeng mwen rive beladè yo pran m beladè e m te gen 2 cho m ta pral jwe yon festival senmak ansanm avèk latibonit yo pran m radyo karayib te bay nouvèl la e bob se te pale sou li anfèt e konpayi 20 guy wewe tout moun te pale de li gadino te pale de li tou. Gad Zilori te pale de li tou yon lè a. So m panse e gen Brother mwen menm lè map gade sak fèm yon ti jan rantre kòm m pa tèlman fè live sou bagay sa yo ankò paske m te vrèman santi e m pa konn kijan w di mo sa ankò non men e e pa nostalgie non e lò lò lò lò lò e kèt men. E nostalgie menm wi bagay sa yo lè wap fè vizyon bagay sa yo. Non non non e pa vrèman e pa nostalgie li ye non yo gen yon lòt mo yo itilize e tankou Waw ok mo a echape m. Ou endinye, endinyasyon. Humm e kèt an fèt map sonje mo a talè so e twomatize twomatize se mo sa. Ok good. So yeah so e mwen mwen vrèman m te twomatize map panse avèk yon seri de bagay menn. Mwen peyim pou kont mwen m gen gwo kay mwen ayiti m gen 2 machin ayiti so m paka desann nan peyi pou m al relax mwen menn so m panse pou m rive sou dosye plak m pa konn si n te pale de dosye plak izo pran mwen menm m wè ki ok ok paske m pat gentan vin nan live lan nan peryòd sa m fèk moute vè 8 è yo m gentan fon 30 minit anba ap swiv nou so lè m ap gade sa sa ye la. Sa e plak la, foto wa. Oh ok ok foto plak la yeah yeah non m wè li m wè li e franchman fò m di w e se pa izo k pran plak la e se pa youtube ki ba li l se ayisyen k ba li l se ayisyen k ba li l so mwen menm m vle pou moun konprann mesye Manidji ou wè sa w ap fè a la brother m p ap predi anyen mouri demen maten pou w ap fè yon milyon Wi. Kitem mouri la demen maten pou wè la frèm. Banm di w. Map gade twòp moun di sa m pral di a la. E lè Mikaben mouri tout moun konnen li fè san konbyen milyon bagay sesi sela se lòt bò. Tout moun konn sa deja. Map gade Belo kap kriye pou 10000 vyouz. Wè sa m di w la? M ap gade yon seri de nèg k ap rele anmwe la. Mwen menm m gen yon chanèl YouTube depi 2012. M p ap fè pwomosyon pou li la non. Ok, m gen yon chanèl YouTube depi an 2012. Avan yè la m resi fè 1500 moun k abòne avè l. Ok, e lan 1500 fò m gen nenpòt 500 fanmi m ki ladan l. Ok, sa vle di fanmi m sèlman m ap rele. Chak kote m kwaze a youn m tou pran telefòn yo m abòne tèt mwen avè yo. Wè sa m di w lan? Chak kote m wè yon fanmi m abone tèt mwen, m abone tèt mwen.